Hey. An ale. Nou wè fon ti koze sou bagay ki efemè. Yon bagay kap pase, lap pase. Li pap rete. Son bagay kap pase ki pap rete, nou pa bal ka ze kòn avèl pa vre. An nou di efemè. Efemè. Efemè. Li pap kontinye. Li pap kontinye. Lò nou wè se tout bon vre nou efemè, nou pa vini pou n rete sou tè a. Nou efemè. Se yon fakt li ye. Se yon fè nou pa ka fè kòm si se pa vre, nou pa ka inyore l, nou pa ka rete an denial pou li. Ok, n efemè. Menm jan nou efemè, Plant yo efemè. Sa a se gen dwa de egzanp. Egzanp. Nou gen plant. Nou gen moun. Human beings. Ok? Nou efemè. Se menm jan nou gen choz sou lòt choz ki efemè. Choz, ou achte yon bag byen chè, yon bag an nò, li pa efemè li ka rete, men ou ka pèdi l. So, li vin efemè pwiske ou ka pèdi l. Ou pa konn pèdi yon bag. nan lanmè. Sa te rive m pèdi yon bag bò lanmè. Ou mèt chèche l ou pa janm ka jwenn li non. Lanmè a pran l. Nou di lanmè a pran l. So, pa eseye tire bag ou. Menm si men w ap fè w mal bò lanmè, l ap pèdi nan sab la. So efemè. Mo sa ka mennen nou lwen lan panse nou. Paske nou konn wè gen de moun k ap fè yon seri de bagay pou yon bagay. On di l ap bay tout vi l pou l gen kòb pa egzanp, epi se efemè. Kon di, Ayisyen di w, l ap kite pou lèzengra. Fò w ekilibre lavi a. Fò w mete yon balans nan lavi a. Fòme ton balans. Nou gen dwa deja wè ke nou fè de refleksyon. Nou kapab kòmanse fè refleksyon pou yon mo ki enpòtan la, se balans. Fò mete balans nan bagay yo. Pa kouri sou yo konsa. Fò n mete balans. Epi si nou ka vle pran yon egzanp, epi nou ka kontinye avè l pou n ap reflechi, ann pran egzanp, ou pral marye men ou achte yon bag, pakèt lajan met nan dwèt ou. Ok, ou wè li bèl nan dwèt ou, ou wè bag la nan dwèt ou, y ap fè w konpliman pou li. ou kontan konprann pase pa bliye ke nou nou gen tandans e nou renmen e e nou renmen sa vle di nou renmen sa se feblès nou wi feblès son feblès li ye ou wè yon feblès de lòm Nou renmen bagay onorifik, onore, sa vle di y ap fè nou konpliman. Ok, y ap aplodi nou. Ok, aplodisman. Ok, aplodisman. Epi, nou renmen Les biens de la terre Fò nou renmen les biens de la terre hein men nou pa ka fè tèt nou ale pou yo tou dans la mesure ke nou ka gen yo normalman sa nou renmen les biens de la terre bon nou di n ap pran egzanp Nan egzanp n ap pran, nou an pran egzanp nan choz yo, nan choz yo, n ap pran egzanp pa egzanp yon bag, yon bag an nò. Pase, pase an nò la vle di yon pakèt bagay paske li gen valè. Chak, chak fwa ke tan ap pase lò a toujou gen valè. E nou wè moun yo ap panse pou yo retounen avèk lò a ankò. Lò a gen valè vre, men sa pa vle di. Si nou gen yon bag an or nou pèdil. Oubyen ou nou jis nou jis te metel yon kote nou bliye epi nou komanse freak out. Nap akize moun, nou fè peche. Depi ou pèdi ou peche kon di moun yo. Paske se yon bagay ki gen valè. Konprann? Yon bag an or. E sa ban nou yon atitid, pa bliye le fè ke objè sa a, se yon bagay materyèl li ye, ok, li pral pòte w a akize yon moun, ou gen dwa di ou konprann ou pèdi l ou pa pèdi l, so, nou wè ke li ka koze dè konfli, yon bagay ki efemè wi, li ka koze dè konfli wi, konfli. Paske wap rantre nan akizasyon ok without evidence. Ou wè wap accusing people without evidence. Ok ou akize yo ou pa gen prèv. Ou akize yo san prèv. Deja, se amour ke w mete lan byen de la terre la ki pèmèt ou ka akize moun nan. Ok. Men, si nou fè yon chart de bagay ki enpòtan, de bagay ki nesesè, de bagay ki mwen enpòtan lè se enpòtan, sa depan de moun nan, gen kote ou ka met bag an or la. Pa vre? Si w yon bag de maryaj, poutèt maryaj la l enpòtan. Men, pa bliye, yon moun gen dwa mafyozo ou gen yon bag tou. Li enpòtan pou li tou. Si w enpòtan an pa sifi. So, senbolik, li senbolik. Li reprezante yon bagay pou ou. Nou di nan sa n di enpòtan. Nou pap di se yon bag de maryaj, yon bag de mafya. E li enpòtan paske li reprezante yon bagay pou ou. Yon reprezantasyon mantal. So, ou wè la, mo sa a, Reprezantasyon mantal la, li ka mennen nou lwen. So, gen moun ki pèdi bagay an lò yo, bijou yo, ki tèt ou pati apre wi. Paske, yo pran bijou a yo sere. lan w pa ni fatra. Lè yo pa la, lòt konpayon an vini pou l fè l plèzi li jete pa ni fatra. Lè w vini ou pèdi tout bijou w. Gen moun ki tou pèdi tèt yo la, men la pou la wi. So reprezantasyon mantal la vle di anpil. Ou gen bagay la. Chak moun ka di gen bagay la, respè ou bay la, an adorasyon ou an bay la. Kon di, Ayisyen se sèl Bondye pou adore. Ou pa kapab tèlman gen yon reprezantasyon mantal ki tèlman fò, li vin tonbe lan yon eksè. Ou wè m te pale de balans lan? Ou wè l? Li vin tonbe yon eksè de adorasyon. Sa vle di ou kraze balans lan nèt. Adorasyon an sa deplase ou sot tonbe la ou pa ka lan adore choz materyèl e menm jan kounye a la tout bagay fèmen ayiti pa gen manje pa gen gaz pa gen anyen nou bal koni sa ki esansyèl vrèman a lavi a ki sa l ye. Sa k esansyèl la vin klè nan nou, pa gen okenn, pa gen anyen k antre, pa gen anyen k sòti, kounye a nou pral viv sou lesansyèl. Se yon, yon bagay espirityèl n ap viv la ki fò wi. Paske kounye a la ou pral viv avèk sa ki esansyèl, sa ke ou genyen. So, kote ki gen richès, Nou wè ke gen moun ki ka pèdi lan bagay sa a. Paske gen moun, fèt desanm yo, pa gen alamès, pa gen anyen, pa gen rekonesans. Se kado sèlman yo reyini pou bay kado. Fini. Kado, kado, kado, kado. Sa vle di li vin pase lan mòd de vi a. Kounye a afè fèt Nowèl se te fèt Jezi bagay sa yo, li tounen yon fèt komèsyal. So moun yo se kado kado kado kado selman pa gen adorasyon pa gen anyen menin sans bagay la te gen a orijin nan vin pèdil paske materyèl la vin depasel li ka toujou depase se reprezantasyon mantal la k fèl depase ou mete bagay la pa metel nan vrè plas li nou wè ke fò bagay yo gen vrè plas yo pa vre si yo pa gen vrè plas yo ou ka antre lan akizasyon. Ou tonbe lan akize moun pou granmesi. Wè. Kotem, kote bagay la? Kiyès ki pranl? Oh. Mezanmi, kiyès ki te wèl? Oh ou te wè moun vin la kotel fè? Tèt ou ka pèdi lan bagay konsa ke ou bay twòp valè. Fòn gade byen a kisa nap bay valè. E li vin tounen yon danje la kounya. Lè w panse Se soti lan lari a yon moun yon bagay rive w ki danje gen tout kalite gen danje espirityèl tou gen danje espirityèl paske si moun nan gen twòp valè sou bagay materyèl l ap anyen l pap fè pou li l ap anyen l pap fè pou li e dotanpli ke bagay materyèl sa li pap konble nanm ou li pap konble kè w sa vle di konsa ke jodi a ou gen choz sa. Ou gen bag an or, demen ou al chèche pou genyen yon mont an or. Mont dènye kri ou an, yon mont dènye kri. Ou gen yon machin dènye kri. Bagay sa yo, pa gen satisfè ladan l non. Pa gen satisfè ladan l non. E sa k fè ke gen defwa ou wè ke, ou wè moun nan genyen, epi ou ta panse moun nan ka stop, li pa janm ka stop. Li kòm yon adiksyon. Alò, an jeneral, nou konnen adiksyon, e sa son mo m ekri la, Nou konnen e adiksyon bal kraze balans yo tou. Nou konnen se drog, alkol, bay sa yo ki bay adiksyon. Moun diabet yo ki renmen suk anpil tout sa se adiksyon. Men nou ka etann li o pwen di spirityel. E nou bay yon definisyon loj pou nou ka antre sa. Nan stretch li. Aviz yon bagay ou pa ka pa pase ou de li. yon bagay ke w pa ka pase w de li. E an psikyatri, li kòm konpilsif, obsesiv konpilsif. Li vin ba w yon obsesyon. Ou wè? Li vin ba w yon obsesyon e sa menm menm ka mennen w lwen. Ou konprann? Yon obsesyon. Ou pa ka pale ke de sela. Obsesyon. Ou pa ka pale ke de sela. Moun nan pa gen lòt konvèsasyon. E sa k fè yo di ke gen plizyè kalite tip moun. Gen moun ki pale de choz. Konprann? Gen moun ki pale de moun. Konprann? Gen moun ki pale dide. So, ou wè ke Moun ki materialistik la ou ka rekonèt li paske li pale de choz sèlman. Choz, choz, choz. E lan konvèsasyon li, w ap wè moun nan se de sa sèlman l ap pale. Pale de choz, choz, choz. Li pa janm ka fin pale de choz. Sa vle di se yon trè de pèsonalite. Bon. Nou genyen de lòt bagay nou ka pale, nou ka pale de politik, wè. Men, chak fwa ou rantre lan bilif, alò nou mete l tou lan relijyon, tout sa yo, ou ka ale alekse ladan l, wè. Ou ka gen lajan, ou achte tout choz yo, lò fini li pa sifi ankò, ou fini pa wè ke bon, an reyalite son sèl kabann pou dòmi. Hein? Konprann son sèl rad pou mete sou ou lan jounen an. Ou ka fè yon divèsifye, men Li pa gen bonè vrèman happiness paske pa bliye ke se yon mo k enpòtan. Nou genyen happiness n ap chèche. E se li menm k ap dire paske afè efemè sa li kite yon twou vid lan kè nou. Yon gwo gap. a konble nan kè l pa bliye se moun nou ye konprann nou gen plizyè dimansyon materyèl espirityèl konprann materyèl espirityèl nou gen sosyal tou nou gen plizyè dimansyon nan nou menm so Nou wè, moun nan rive yon kote kounye a se politik pou l fè pou l ka gen power. Nan men moun sa gen lajan l pa sou pou li li vin fè fè politik pou l ka gen power. Tout se efemè. Ou wè jiske se Bondye ki te la e ki la jodi a e li k ap la demen. Ou te gen gwo power Ou mouri tout ale. Menm si ou te fè santan avèk paw ya. Ou gen pou mouri ou brale. So. Moun ap chèche paw ya tou. Moun ap chèche relijyon. Anpil te te fè afè dèyè relijyon sa. Li pa senp ankò. Anpil batay, anpil batay, divèsifikasyon, anpil koze. E si w vle byen avèk yon moun, ou pa pale l ni de politik ni relijyon. Ou pa pale de sa. Ou pale a yon limit, men ou pa bezwen ekstrapole. Chak moun rete nan sa w leve ou jwenn lakay ou. Paske li trè delika. Trè delika. Ladan l gen konviksyon. Ok, gen konviksyon. E m pa ka di pa m nan pi bon pase yon lòt. Paske se diferantifikasyon ki gen, gen konfizyon ladan l. So, lan so w ye a pase, lesansyèl se ke, fò mete balans lan vre nan sans ke, nou konnen, Se problem killing nan. Tuye moun nan. Sa pa dwe ladan. Gen plizyè lòt bagay wi. Konprann? Li pa dwe ladan. An menm tan, Ou byen li pase pa stad sa yo li pa rezoud li pa rezòv li anpil moun pa rezòv pwoblèm lajan pwoblèm manke lajan pa gen lajan paske se pa paske ou pat gen lajan ki fè ou rantre nan afè tiye moun pou gen lajan non. Se paske tou, ou ka te manke amou lan kè w, ou pa t gen moun ki montre w love. So, nou wè kote efemè a la pral mennen nou. E kriminèl yo pou afè krim nan li menm, ya rive retire konsyans yo, si se lan gang yo ye, oubyen lan mafya. Paske yo di ke si moun nan mouri e pa yo ki tiye li, paske moun, lòm enmòtèl. Men. Ou tiyel jodi, moun nan gen do moun kap viv ki bal viv 5 100 tan. Lò fini. Ou pat ou pat fè moun ou pa gen dwa tiye moun. So, se tiye moun nan ki pi mal lan tout. Son krim, gwo krim li ye. Nou pa pale de krim de pasyon, moun nan gen yon rezon ki fèl te tiye moun nan. Sa nou te ka mete nan plas moun nan, sitou si moun nan te yon malad mantal. Men de moun pou le plèzi ou de tiye yo jis oubyen pou lajan son bagay ki di bay sa pou lajan pou bagay epi moun nan tiye moun e lè lap tiye a li gen dwa tiye menm de inosan de moun ki pa fè anyen sou moun nan vin pa gen kè ditou so Si nou rantre lan tout eksè sa yo, ou kan dwa rantre lan yon fason ke ou pa gen kè. Pou ka gen pa ou. Sa depan de ki jan ou vle pou gen pa ou kan menm nan. Ou ka rantre lan eksè. Killing, ou ka tiye. Bon. Kom nou menm kounye a nou menm pa bo lakay nou. moun kounya a pa tiye konsa, yo voye moun al tiye pou yo. Konprann? Sa vle di ke yo ka konsève tout kounya la. Yo ka kontinye al legliz, kenbe, kenbe prestij yo. Konprann? Yo, yo ka, yo ka gen tout pou yo la kounya la paske yo pap konnen se yo ki te voye tiye entèl. Yon bèl vi sa moun sa ap mennen. Li still gen lajan e ou pa wè ki travay moun nan ap fè. An Ayiti son kote ki pa kontwole sa non. Sa w ap fè avèk kòb ou gen. So moun nan still gen lajan. Li still ka monte desann legliz jan l vle, pa gen kontwol. L ap ba l pi bèl kèt, l ap gen pi bèl, pi gwo zanmi, pi gwo fwotman. Epi. Politik la se pou li paskel ka voye tuye moun. Li gen kob poul voye tuye moun. Li pa enplike ladan direkteman. So son bagay fasil sa. Son bagay fasil. Men afè efemè la fòn tounen ladanl. Nou tout konnen ke nap mouri kanmenm. Gen de moun ki bliye panse a deklanin nan. Se pou tout moun li ye. Ou byen yo panse k se de jou ap vis yo mèt fè nenpòt ki bagay. Yo pa kwè gon son pasaj li ye pou yon lòt vi. Bay sè sèt ay foutèz pou yo yo de mo ki pa sonnen anyen. E se de moun ki pral legliz wi e se san anba ban legliz la yo chita. Yo te pou souvan al legliz pou yo fè tripòt. So nou wè kòman Nou ap pale de yon ti bag moun nan genyen ki ba l enpòtans. Men èske moun ki pa gen lajan an gandwa gen tout tantativ sa yo tou? Paske se lespri a wi ke pou nou gade tou. Ou gandwa pa gen anpil lajan, ou stil egoyis nan menm sans lan paske toujou gen yon moun ki pi mal pase w. E wap viv yon jan ke ou pa sonje gen yon moun ki mal pase w pou w lonje la men ba li. Ou lan menm pwosès la. Ke ou panse ak tèt ou plis. Sa vle di konsa ke si w vin nan yon pozisyon pou w gen plis tou wap fè. E sa ka esplike ke de moun ki pa janm te gen anyen ki vin egoyis a se pwen. Anyen pa satisfè yo. Li fè w pa konn zanmi, ni paran, sitou si w te yon moun lavi a te maltrete yo pat janm jwenn yon moun ki te renmen w vrèman. Well. So. Eske moun sa ap viv byen vrèman? Ou pa viv bò kote moun nan, ou pa konn si la ap viv byen. Paske tant moun nan kontinye ap poze zak ki pa bon, se plis anksyete ke l genyen. Li plus pa santil byen lan pol pa gen happiness ditou li lwen de happiness esak fè lò nou tounen lan la bib la kote Jezu lòl geri moun yo li bayo yo geri yo lan kè yo dabò pase tout se lan kèw li komanse depou li forgive you li di ok m bliye tou sa w te fè peche w yo efase. Konsa la moun nan santi yon liberasyon. Well, li fri. Konprann? Wè. Li di God. Konprann? Li set up ou fri. Avèk ba fè. Li libere ou. Paske peche a son pwa lou li. Son pwa lou li. Ou ap fè Moun pou ta renmen mal. Wap ba yo manti dèyè do yo. Wap vann yo tankwè Juda. Ou tounen ipokrit. Men wap fouti dòmi. Wap kabicha. Moun pa ka gen yon bon somèy. Pase konsyans lan gon lè pou l reveye. Si se enmi w ou tiye, konsyans ou gen dwa pa reveye. Pase la moun nan vin gen yon rezon ki fè l te fè l. Men si se moun konsa, ou jwenn de inosan, timoun ou pran, ou voye ale, nenpòt bagay, de granmoun ki pa fè l anyen, bay sa yo, sa rele faire le mal pour le mal. e konsyans ou ap pou bouch ou paske vrèman ou pa gen yon rezon menm santimantal ki te pote ou fè li. E ou konn wè lè w al lan kot, se konsa kondane moun nan wi, moun nan non sèlman li te maniganse li gen yon entansyon pou l te fè sa li gen tan pou l reflechi a li pou l pran moun nan e pou bagay sa fini pou l mande lajan oubyen bagay se entansyon an ki kondane moun nan paske moun nan pandan tout bagay sa tout reflechi sa ta gen dwa li kraze kite sa li kontinye toujou avè l lap rumine ruminasyon mantal la ki fè yo kondane moun nan plis men si se yon krim de pasyon Tou moun nan gen dwa rumine l tou wi yap kondane li pa menm jan avek yon moun ki rete l fè yon krim e san san kòm ta di w ou jwenn yon moun kannik antre yon kote avek zam epi l tiye tout yon ti moun nan yon lekòl hein paske yo di se 5 a 10 pou san moun ki konsa yo pa tande priyè. Sa grav. Yo pa tande priyè. E sou kite moun sa vin gen kontwol don sosyete sa rèd o. Sa rèd o. Pase moun nan li pa renmen moun nan katye li, li pa renmen manman l, li pa renmen papa l, oubyen granmoun yo si yo fin mouri bon l pa kè ankò, ou byen li pat janm te gen manman e papa li pat janm resevwa love di tou li pa gen anyen li ke kè ankò sak fèt fèt sa grav sa grav e sosyete a e wòl fè li pa gen kontwòl timoun an difikilte an difikilte moral se pa vle di e povrete ak ba moun difikilte moral non Nou tout n ap charye yon sòt de povrete. Gen povrete espirityèl, nenpòt timoun menm si l gen lajan gen dwa povrete moral la tou. Sa vle di ke li an danje moral fò l ta pou sosyete a. Donk, se pa lò timoun sa se pa al nan prizon ki korije yo non. Se pou nou se ba yo love, se renmen yo, ba yo espwa pou yo soti lan sa yo ye a, mete debouche pou yo e nou konnen ke Ayiti pa gen debouche. Pa gen opòtinite. So, meaning, men, moun nan fè yon bagay, yon bagay ki detèmine ke l fèt. Aksyon ki mal la, krim nan. E pa konsa w rete ou fè l. Gen anpil bagay ki ka motive w, konprann? Sa vle di ke ki kenbe w ladan l. Yo twouve ke moun ki rete lan vis bwè, konprann, alkòl, konprann, yo gen yon adiksyon, dwòg, li pa ede yo. Pou yo pa fè bagay la paske mantal la anpil sa mantal la pa kenbe. Pase pa bliye nou se nou mantal tou wè nou spirityèl, nou sosyal, nou gen plizyè dimansyon. Mantal la pa kenbe, mantal la ale. Mantal la ale paske moun nan bwè twòp. Ou konprann moun nan bwè twòp. Ou konn wè de fim kote moun nan fin bwè lè l bwè twòp la, li te deja gon krim de pasyon, li te gon pasyon pou yon fi, epi olye kite let it go, kite fi a ale, epi l prefere vanje l. Wè l? Li gen dwa vanje l sou sou mennaj e fi a, yon bann bagay. Se ke moun nan gen dwa gen rezon se ke l fache, si yon moun britre li, britre yal moun nan, moun nan ipokrit avè l fè l yon bagay, men ou pa, ou pa gen dwa de vi, dwa de vi sou moun nan pou w tiye l. Bagay yo gen yon echelon. Gen bagay ki pi mal pase lòt, bagay yo gen yon degre, gen yon degre. Bagay yo gen yon fason ke, e pou wè genyen ki ale twò lwen. gen bagay ki pa bon, men gen bagay ki ale twò lwen, fò w gen kontwòl yo. Ensi, nou an bann bagay nou konn ap pale nan sosyete a, pa egzanp, nan domèn bilif, m ap pale de maj. Ok? Bon, nou ba maji a anpil bagay pou l pote. Men li gen dwa se yon kilti, gon kote li ka kilti, bay ansestral. Gen kote moun ka ka regle krim ladan l tou. Kote yo konn di moun yo ap bay kout poud. Tout bagay ou genyen l, ou ka fè eksè ladan l epi l vin pa bon ankò. Se tout konesans ke w genyen, ou gen kout ou a lanmè w. Ou gen yon ka sèva avèl pou fè manje, gen bagay pou koupe, ou pa gen pou koupe moun avèk yon kouto. So, sa vle di konsa ke tout bagay ou ka gen, gen de men ladan, ou ka sèvi avèl. So, sa depan de ou menm, ki jan ou pral sèvi avèl. Sa vle di ke, chak fwa ou wè ke yon byen mal la ap mache bò kote, Sa vle di Bondye met fè l konsa daprè li pou nou ka jwenn yon chwa. Li kite nou fri. Nou chwazi. Alò nou panse moun ki chwazi pou l fè le byen se menm avèk moun ki chwazi pou l fè le mal la. E pa menm moun yo ye. E pa menm moun yo ye. Anbyen espirityèl moun moun ki chwazi pou fè byen li pa menm avèk moun ki chwazi fè le mal. Lè w chwazi pou fè le byen, e kòm si w gen yon jaden, ou konprann, ke ou vini ladan l chak maten, w ap rache move zèb pou pa anpeche bon plant yo grandi. Sa vle di gon efò w fè pou fè byen. Li pa ou pa rete konsa pou di wap fè byen. Moun ki chwazi pou fè le mal la chak jou Bondye mete yap kalkile kijan pou yo fè mal la. Konsa la raje, jaden pa yo a raje rantre ladan l, yo pa pwòpte l, tout movèz ide k lan tèt yo, yo pa konfese l, ou konprann? yo pa gen yon zanmi pwòch pou yo ta pale avèk li ki pa menm avè yo pou ta di non monchè bagay sa pa bon pa fè l pa fè l pa fè l pa fè l ki pou ta rele dèyè yo wè l si se te paran yo si yo pa viv lakay paran yo yo pa gen paran ki pou rele dèyè yo pou ta fè yo reflechi oubyen yo pa gen madanm yo ka gen yon fi konprann men yo pa gen yon madanm ki ka kouri dèyè yo oubyen yo gen tèlman otorite lan kay la madanm nan pa ka pale. So yo pa gon moun ki ka ede yo. So kounye a men zèb rantre lan jaden moun sa. Kel pa janm ap retire so tout bon bagay kel te genyen o fu a mezi yo brale. Tout ti konsyans ke moun nan te genyen, tout ti sak te bon li yo pa rete anko y ale. E sitou kounye a la gon afè de vanjans. Vanjans Anvi. Tout bagay sa yo se peche wi, peche kapito. Anvi. Moun nan ou pa fè l anyen men l anvi w. Mwen je sa ou te fè l yon bagay. Ou te ka konprann sa men ou moun gen la pa fè moun nan anyen. Ou jis pa menm jan avèk li, li bon. Li deja pa vle wè w. Bagay sa fò l sispann. Ok Lò fin tan pè moun sa Moun nan fache pou nenpòt ki bagay Ou deja wè Son moun ki manke sajès Ou ka fache pou nenpòt ki bagay Ou ka anvi fache men fòw pa fache Men Fòk ta genyen fason Pou kontwole tan pè a Pa bò isit Gen fason Yo rele anger management Yo ka ede w kontwole tanpè, tanperaman w si si w fache pou tout bagay. Gen fason ke yo ka fè sikoloji a rive lwen li ka ede moun yo. So sa vle di ke non sèlman moun nan menm si l pa al legliz pou l tande prèch, men kanmenm si ke l al swiv yon sikològ, yon moun ki ka ede li, ki konn fè anger management, la retire anger a pou li pou konnen egzakteman a kisa ke l angry. Dèfwa ke se a moun sa l gen kont men se lòt la k peye pou kase a. Ou konprann? Yo rele sa scapegoat. Se yon lòt ki peye pou kase a. Sa vle di ke jan moun nan fache a, si l jwenn 10 ti piti pou l manje, l ap manje yo. Li pa fè, li pa bon konsa. Yon sosyete pa ka kontinye konsa. Non. Sa vle di ke gon yon mo pou nou konnen ke ou gen pou fè wout sèl. Yo rele sa lon lonliness. Ou gen pou fè wout sèl. Se sak fè ke moun yo pa vle fè wout sèl, yo pa vle moun konnen lò yo fon zak. Paske w pa vle fè wout sèl. Pase kanmenm fò moun lan gade w. So yo prefere depi w konn afè yo di ak yo. Yo pè sosyete a kanmenm, yo pa vle etre jije. Ok. Yo pa vle etre jije, m ka konprann sa. Men, sa man kanmenm endike ke moun sa, li ta ka rekipere si sosyete a. te fè de motivasyon spirityèl, pran, te fè de motivasyon spirityèl, se te fè de rekonsilyasyon, pran, bagay sa li pa egziste, men ma panse la son bagay ki pou ta fèt, rekonsilyasyon, rekonsilyasyon, ou tan ke chak moun gen pou al kote lòt la pou rekonsilye avèk li, moun te konnen ou fache avèl la, te kon problem avèk li, nan nivo tout peyi a pou yo ta fè li, Paske bagay la soti nan sa tou. Men bagay la gen miltip fasèt. Miltip fasèt. Paske se Yvo la. Yvo la, si w kite l rantre yon kote, se Yvo l Yvo l. Li rantre yon kote, l ap maspinen. L ap fè dega. Pa kite l antre. Pa kite l antre. Pa sèvi ak bagay konsa. Toujou plis gen tandans pou padone. Pa al dòmi Pou fache avèk yon moun pou ki rezon? Sof si moun nan fè yon bagay grav ou pap bliye l non. Ou pap bliye l. M dakò afè se yon imen ou ye ou pa dwe bliye l. Men pa kenbe l nan kè w saske ou pral chèche vanje l menm jan avè l. Ou mete w lan menm stad avè l. Bagay sa yo egziste, yo espirityèl tou. Pa panse w ap viv yon vi materyèl sèlman non. Vi a Bondye ban nou l yon jan li espirityèl. Li mete mal la yon kote. Li mete byen an an opoze kote a. E l mande pou n, kòm se lòm nou ye, pa bliye se lòm nou ye e nou gen pawa pou n chwazi. Nou gen chwa. Lèzanj di syèl pa gen pouvwa sa pou yo chwazi. Lèzanj di syèl yo jis ap adore. E nou yo ban n pouvwa pou nou chwazi. Se yon bèl pouvwa yo ban nou. Fò pa gaspiye l. Men, chwazi mal la gen konsekans li tou. Wa konn wè Ayisyen di konsa ke bay manti, tou ou bay manti ya, li ba fon pase sa. Y ap kenbe w kanmenm yon jou. Men, konplisite ya se gwo bagay tou. Konprann? Si pat gen sitirè, pa ta gen vòlè. Mèt kont chofe kont lò nap bay krik krak si pat gen sitirè pa ta gen vòlè mèt kont chofe kont. So Minin si w konnen ke moun sa a son move moun wap kache pou li enben paske se lè w di bagay la a wote vwa se lè w konfese l ke dyab la pa gen pye sou ou. Sou sou gon bagay wap fè chak jou moun pap janm konnen ou pap chanje l non. Ou pap chanje l moun pa janm konnen l. A vle di moun nan lòt moun nan pou ta rann ou sèvis se pou l ta devwale l oubyen l di w se pou al devwale l. Se pou al konfese l oubyen w al lan polis w al di l epi pou peye kriminèl sa ou pap janm fè l ankò. Wal devwale men sa ou te fè. Se sèl jen pou gen pou pa fèl. Paske yo di konsa ke li gon pisans lò dil. Lò dil, lòt moun vin konnen l. E ou konnen ke ou bezwen apresyasyon moun nan. Paske tout moun kap tiye yo pa vle moun konnen yo tiye nou. Gen yon rezon ki fè yo pa vle moun konnen ke yo tiye. Yo ka se poutèt pou pa vin tiye yo tou, men pou e poutèt tou yo vle pase sou ou tankou on moun ki gen onè, ki gen bèl figi, ou ka achte figi l, tandiske moun nan, gen moun ki gen ap parèt sou on bèl pèsonalite epi l pa bon ditou non, sa se gwo ipokrizi sosyal wi, ou wè ipokrizi a, son mo pou nou pa ka pase sou li konsa. Sonje Juda. Juda avèk Jezi. Li pral vann ni lap manje sou menm tab avè. Se pi gwo peche. Daprè m, si wap mande m ki pi gwo peche ki egziste, se ipokrizi. Si nou kite ipokrizi enstale nan yon sosyete, nou vann. Pi gwo peche wi ipokrizi. Pa sitire zanmi nou si l fè ipokrit avèk nou. Non. Pito, pito w gen yon zanmi k ap ba w laverite. Li klè devan w. Ou konn tou sa l ka fè. Zanmi sa a, ou konn limit li. Ke yon zanmi ki ap ba w bèl bonjou epi men longè l. Fò w konn zanmi w. Fò fò w eseye zanmi w fò w konn kote l rive. Fò w konn kote l rive. Moun nan pa ka pwofèt vrèman. Gon bagay ke l ka fè. Epi gen de bagay si w eseye moun nan ou konnen fò moun nan te ka reponn ou l pa reponn ou li bwè l pou ou sa vle di anpil bagay. Konn ayisyen konn ap di ou bwè l pou li ou bwè l pou li sa vle di anpil bagay. So. Gen anpil rezon k fè moun ap mache tuye. Gen moun ki di se se revolisyon y ap fè. Nou, lò moun nan gen yon goal, nou ka di tèt moun nan la. Se yon revolisyon l ap fè. Gen moun se vanjans. Moun ki ap fè revolisyon nou ta di se yon son entansyon onorab. Men se pa paske yon entansyon onorab pou ta met ak la onorab. Ok. Pase moun ki gen entansyon pou l tiye a. Se pou pwofi pa l la l tiye. Kote lonorab la la? Hein? E menm ke gen de presèp ki di, pa egzanp, si yon bagay bon pou tout moun, se li n ap fè. Si yon bagay bon pou tout moun, se li n ap fè. Se li ki bon. Si tout moun di konsa ke, ben, vòlè a pa bon. Tout moun nan sosyete, lan tout sosyete, lan tout peyi, tout moun rekonèt non moun nan pa ka, vòlè a pa bon. Men, si yon moun vòlè yon rejim bannann, paske l grangou, nou ka konprann sa. Se pa vòlè, ti bagay, vòlè kivèt, vòlè bagay sa, se yo n te konn genyen lontan. Bon, gen sen menm menm menm, Lò moun yo vin vòlè kivèt di bagay lakay li kite pou yo ankò pou demen maten yo jwenn paske konnen se moun ki grangou. M te konn li Histoire des Saints, yo di gen sen ki te konn fè sa lontan lontan. Gen moun ki sen. Sa vle di ke moun ki vòlè paske l pa genyen an, ou ka konprann sa. Ou ka reprimande moun nan, men ou pa ka vle pou pou bagay moun nan, ou wè se yon yon sosyete ki nòmal ta sipoze pran de moun sa yo, konprann? E moun ki pa gen kay, moun ki pa ka manje, pou l ba yo, sitou lèzanfan, pou l pa kite yo ap drive konsa nan lari, pou nenpòt bagay rive yo, pou gang ap ramase yo pou fè sèvi a afè pa yo. Yon sosyete, fòk li konn kijan l ap planifye bagay yo. Si w yon sosyete, fòk ou, se pou gen kontwòl krim nan. Ou pa ka kite kounye a se endividyèl ki pou eseye kontwòle krim nan. Ou e li pou kontwòle krim nan pou ou. Men non, se yon, se yon deranjman sosyal. Li pa ka kontinye konsa. Sou mini nan. Nou pa bezwen sezi dèske krim fèt. Depi lemon dè monn, krim konn fèt. Men si yon bagay ap repete, repete, repete, moun yo tèlman pa jwenn pinisyon, se la debandad. Sa vle di ke si pa janm gen pinisyon, tout moun gen dwa fè tout bagay. Fòk gen pinisyon wi. Pase Nou retire vanjans lan nan sosyete. Nou di konsa ke si moun fè yon bagay epa mwen pou al vanje tèt mwen gen lalwa, gen tribinal pou ale. Men si ou fè lalwa pa fonksyone, tribinal pa fonksyone, men kijan endividyèl la pral. koresponn a moun sa kap kap fèl menas kap kap dil pou lap fèl tout nenpòt bagay ap fè de bagay ki pa sa so ou wè si ke gon yon lwa lan yon peyi fòk gen polis ki kanpe dèyè lwa a poul fèl egzekite e se pa nenpòt polis ke moun ka achte non. Konprann? Sa vle di, yon polis pa ta sipoze tèlman li malere, moun ka achte. Sa son danje. Yon danje. Yon danje. Fòk gen opòtinite lan peyi a pou moun yo pou yo wè ke menm si m ta fè, depi m fè yon bagay ki byen, m gen avni. Hein Jèn nan paka al a deriv konsa Moun nan kounya tout timoun nou te la poukisa nou kraze kòm etidye poukisa nou kraze bon tout menmman parèyman yo pap jwenn djòb bay sou piston bagay yo paka rete konsa pou yo ale konsa yo mi yo gen yon sans yo gen yon minin yo gen yon konsekans fò yon bagay se yon sosyete papi sa se yon sosyete wap bati se yon jan pou bagay la fèt. E lan enstitisyon yo se lè moun serye pou mete pou kapab e kontwole sosyete a. Si si enstitisyon yo mete de moun kap fè nenpòt ki bagay tou se se annik annik se revèy la kap mache se annik kontwole son bonm ou genyen ki gen pou eklate yon lè. Tou sa enpòtan. Sa vle di konsa ke. Kounya la a, nou gonw kote ke moun ap viv avèk la peur, avèk anksyete. Pou ki rezon kounya nou retounen lan aj medyeval, bagay ki te konn pase lontan, lè'w etidye dwa wè sa, kijan bagay yo te ye lontan, lè ke chak moun te konn vanje tèt yo pou kont yo, konprann, aprè sa te gen oeil pou oeil, dent pou dent. Apre sa te gen lèzansyen, le konsèy dèzansyen. Tout bagay sa yo, se te dezevolisyon ki te fè pou yo rive la a fè pou gen lwa. Si ke pa gen lwa ankò, si ke nou pa ka gen yon polis ki pou ranfòse lwa, ke nou twouve yon sosyete ki a sa ke nou ka fè a, nou make sure ke nou ka kontwole l avèk li. Pase moun yo pa ka rete aladeriv konsa. yo paka rete a la deriv, a la deriv fòk gen yon jan ke sosyete a li menm li ka fè mete yon kontwol fòl ka mete yon kontwol paske kounye a chak moun bal vanje tèt yo yo bal vanje tèt yo tout moun gen pou yo vanje tout moun gen pou yo vanje so minin Ou wè opòtinite pou mete lan peyi a enpòtan. Lè w fini. Lè nou ta pale, m gentan ka pote lan yon lòt bagay paske bagay yo gen korelasyon wi. M ap retounen lan afè choz yo. Choz yo. Mwen sonje lò m te piti, nou pa t ka gen poupe Fanny Nomose. Men li konn pran wòch ou abiye ou jwe avèl. Ou pretann de sa timoun nan bezwen lesansyèl ke yo pretann lap pale li fè tankou se yon poupe li ye an reyalite. Men. Nou pat konn al lòt kote poun te wè ke wòch la pat bon nap abiye wòch. Poun te al wè lòt timoun gen poupe reyèl nou pat konn gen fristrasyon sa paske nou pat sòti se lakay nou nap jwe avèk wòch nou. Men nou wè, jodi a, yon timoun, se playstation l ap mande, e lò l resi gen, li di, sa yon moun, sa yon nèg bezwen ankò? Yon playstation. Ou byen se yon, se yon gwo mont. Sa yon nèg bezwen ankò? Yon timoun wi k ap pale konsa. So, meaning, Ou kòmanse ti kal pa ti kal ap enkilke timoun nan l'amour les choses. Si w ka efòde pou ba li li, li doni mal paske ou ka ba li. E si se yon bagay enstriktif ou ba li l, li perfect. Sa vle di timoun nan gon avni nan ladan. Men si se yon bagay ki Vrèman Li pral krazel demen gon lòt ki pi pèw fèk ankò aprè dmen gon lòt chak enstan lap pede remandew menm bagay la e ou pat gen ren pou li enben son sous de gaspiyaj li pral ye pou ou so ou paka ap imite moun ou wè kap bay fòn gon jan pou nou leve timoun nou yo tou wi gon jan paske e m konnen ke ayisyen nou konn leve timoun. M pa konnen si w mache touye tout granmoun yo, men m konnen granmoun ayisyen konn kouman pou yo okipe pitit yo. Yo konnen byen. M pa konnen si nou pa ba yo lavwa o chapit ankò, nou tèlman fè yo pè, yo tout reziyen yo pou yo mouri. Se jèn sèlman ki ki lòtbò a. Alò, nou pèdi jenerasyon de granmoun yo ki kapab konn kouman pou yo met men sou jèn yo. Paske, nou te konn kouman pou nou te konn fè. Nou te konnen kouman pou nou fè. Mwen alò, afè pa gen opòtinite pou jèn yo, kreye anpil chomaj la, li pa make sense ditou. Bon menm si pat gen opòtinite pou tout moun, men ba tout moun la menm chans pou opòtinite mèt se yon pitit sòyèt. Si l etidye byen, l fè tout afè l byen, si ke l ka rantre lekòl de medsin, poukisa l pa ka rantre lekòl de medsin? Kounya m tonbe sou pakèt piston. Li pa make sense. M te gen dwa pa ka rantre lekòl de medsin men m wè si timoun sa te etidye vrèman byen m pa gen pou m fè jalouzi kite l ba l chans li. Pase moun nan yo konnen, yo di a m wè pitit entèl rantre m ap gen espwa. Pase si w retire espwa moun yo, retire hope moun yo menm si pa gen anpil opòtinite men kite yo ba tout moun menm opòtinite a depi yon moun fight pou yon bagay li fèl byen kitel antre ladanl bay sa nou paka retirel lan kilti la lap tiye timoun yo lap tiye timoun yo bon entansyon timoun yo kounya yo pral fè nenpòt ki bagay paske se sa yo wè lan nenpòt ki bagay ke yon moun ka rive fò nou bay dan de vwa nòmal kote yon moun ka rive yon kote fòn ba timoun yo opòtinite pou yo rive ladan alò. Depi ou wè video a bal gen inèdtan mwen moun bouji pa. M pa fè rezime a men ti koze sa a mwen te vle fè li pwoske lavi a pa konsa konsa. Lavi a li gon sens. Li gon sens spirityèl ladan l. Ou mèt pa kwè lan Bondye, ou ap kwè lavi a pa konsa. Gen moun li konn di w konsa ke ou fè yon move bagay, li gen pou l tounen vin jwenn ou ankò. Se vre. Gen de byen ou konn ap fè, ou bliye si w te fè byen an. Epi yon bon jou, yon moun fè yon bagay pou li, di se tèl bagay ou te fè pou mwen. Bagay sa yo egziste, san ke nou pa bezwen pale de Bondye wi. Bagay sa yo egziste. Sa vle di konsa ke, e si w kwè lan Bondye menm, ou mèt viv selon lafwa, si w pa gen anyen menm, si w pa wè devan w, ou pa wè anyen, viv selon lafwa, di mèsi pou moun ki genyen, retire anvi a lan kè w. Di Bondye mèsi pou moun ou wè k genyen, pou moun k ap ri, moun ou pa ka ri, ou di Bondye mèsi pou moun k ap ri. Bagay sa se pi gwo maji ki egziste Bondye gen pou l desann vin lonje men l ame ba w. Menm si Satan te kanpe an kwa, l te di konsa ke, A, pitit sa a, ou pap genyen l, Bondye ap ba w eprèv la, men l ap fini pa ranmase w. Sa se vi pa m m ap pale. Pran abitid pou nou repouse negativite a. Chèche ri a moun, souri a moun, yon jou w ap jwenn yon bon kretyen vivan k ranmase w. Li posib, Bondye nan syèl la egziste. Men si Bondye yon sèl, si Bondye pat egziste, moun pa bezwen fè tout efò sa non. Tout moun, tout moun fè krim, yo mèt fè krim. Bondye egziste. L egziste. Nou mèt, nou mèt ale sou lafwa. Bondye egziste. E si w pale avè l, e pa anpil priye, al legliz ou bann, pale avèk Bondye si w santi w lan yon sitiyasyon ke bagay la rèd pou ou, pale a Bondye. Paske se lesansyèl pou w mande l. Lè w fini, ou chanje kè w, chanje konduit ou. pou ede moun, renmen moun. Se sa.